Nan moman nap pale la a medam e mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo fòk nou diw gen gwo kouri anndan vilaj de Dye e gen gwo kouri tou nan gran ravin paske gen anpil sòlda anben ki yo menm kòmanse bese lèbra sòlda yo kòmanse deziste Solda yo komanse enben pa pran lot nan men ni izo ni ti lapli paske apa de sa lot yo ap pase nan lari a la anba men popilasyon an pou yap pran bwa kale sa a enben gen anpil solda nan moman nap pale la ki komanse enben dekouraje ki komanse edonk bese le bra paske yo wè pa gen espwa anko yo wè pa genyen enben ben yo toutouni kache lonbrit anko paske Kote popilasyon an mete lapat sou yo fòk nou diw yap pran bwa kale a tout longè paske pèp la de enben deside fòk yo fini avèk kesyon ensekirite a paske twòp moun ap kriye twòp moun ap mouri twòp san ap koule nan peyi sa twòp kidnapin mèdam e mesye enben fwa sa pèp la di ase fwa sa popilasyon an di yo bouke fwa sa popilasyon an di. Enben pa genyen bagay konsa nap kanpe top nap kanpe pou nou batay enben jiskaske nou derasinen tout gang gang yo menm plante nan peyi sa nan video sa nou pral fè w tande deklarasyon e doc youri latòti enben sou e bwa kale a la enben youri latòti ki li menm fè deklarasyon pal ke nou pral envite w tande e genyen tou jean mona metellus ki te konn kanpe anfas jovenel nèg sa yo pat vle wè jovenel Chak samdi son ranmase, se sou do Jovenel sèlman, men jodi a nou wè Jean Mona. Ebyen li sòti nan silans li kote l felisite mouvman Bwa Kale sa a men misye tou di ke li pè pa rapò avèk enkyetid ke l genyen ebyen inosan ki kapab tonbe tou nan dosye Bwa Kale sa avèk zam ke popilasyon an ap pran nan men bandi e l pa konnen si zam sa yo lapolis rekipere yo donk se sa a ki bay Jean Mona enkyetid sou mouvman Bwa Kale a ke nou pral envite ou an tande deklarasyon Jean Monard. E genyen tou yon elikoptè mèdam di mesye fòk nou diw kap siyone sou tèt Vilaj de Dye e nou pote yon ti kal video pou ou kote nou pral fè w wè sa enben elikoptè sa ki li menm enben ap chèche gen kontwòl Izola ap chèche gen kontwòl tout kote yo kapab atake Vilaj de Dye mèdam di mesye pou fini avèk Rèn Izo kap fè e defè e gen Frantz Elbe tou DG pnh la ki li menm sòti nan silans li Men kote misye fè konnen operasyon sa yo se operasyon sansib ki vize Vilaj de Dye, Gran Ravin, Ti Bwa paske fòk rezilta li menm li bay. Nou pral envite w gen detay nan videyo sa medam e mesye ou sou tvlakayhaiti.com nap tounen. Moun ki antrene ke yo ye. Yo se moun kòmsi yo just gen zam lan men yo, epi yo menm pou yap fè yon seri de bagay. Elikoptè a, elikoptè a ou wè ki monte anlè a li kanpe sou tèt Vilaj de Dye, kisak pase elikoptè a? Yo te voye drone deja, Yo kontwole yo wè ki kalib ke yo gen lan men yo. Nèg yo AR-15 kè nèg yo gen lan men avèk T-65 avèk AK-47 nèg yo gen lan men yo. Nèg yo pa gen oken pi bon mòtye ki ka oubyen ki bon bagay yo te ka monte sou yon do kay pou yo lanse yon treto lan mouda elikoptè a. Kote elikoptè a kanpe la, yon sèl bagay ki ka lage l atè la, se yon, fòk bal la ka rive a 10 mil pye. Paske li a dimil pye la kounye. Ou wè sa map diw nan? So li menm lèl kanpe konsa, se li gentan konnen nèg yo pa gen treto. Paske si nèg yo te gen treto nèg yo tap nèg yo tap choute treto sou cha yo. Bay treto a li menm ou just mete li epi ou mete l sou yon do kay epi ou foure grenad lan anndan bouch li epi ou lansel epi ou mete l sou direksyon elikoptè a poul fwape l. Nèg yo pa gen. So e elikoptè a li menm li gen wòkè anba vant li. Sou kote l kanpe a, se swiv l ap swiv yo. L ap swiv yo, l ap swiv yo, l ap swiv yo. L ap kite yo anpile, anpile, anpile epi l ap kite yo ap tire. Li gen lwa pa menm fè anyen jodi a. O lòt jou ankò l pa, li kanpe kounye a. Yo gen lwa di, Ey nou tire nan bout la, nou fè l ale poutan manti se sanble l ap sanble yo. Epi yon bon jou l gade yo, li retire wòkè anba vant li epi l vouch! Mwen tande bouh! Ahh! M pap di yo anyen, m pap di yo krik, m pap di yo krak. Kounye a e la, kounye a e gè la Izo ap fè la? Izo fè espò tande papa. Izo la se pa lè Matissan lè gon ti bis k ap pase a malere ladann epi w bou bou bou bou epi w voye tout moun lopital ou voye mò ale non papa. Sa se pa bis k ap pase nan Matizan non frè m. Sa se yon elikoptè k anlè a li fèt pou lagè wi. Yo di w depoze zam ou kite tout bagay kite bagay la kounye a kote w ye la ou pa gen oken patwon ki ka pote ni manje ba w ni katouch pou ou ni dlo ni anyen ni anyen pou ou yo sèke w anwo yo sèke w anba e jan yo sèke a yo sèke pou matisan pou ti lapli pa menm vin ede w ti lapli pa ka vin ede w kote w ye a la paske yo sèke w nan mitan e ti lapli li menm tou y ap ba l y ap ba l y ap ba l afeksyon talè. Lè w wè nèg yo te soti kraze gang ti makak lan anlè a, men m te di yo y ap tou desann Vilaj Ledje avèk Gran Ravin. Men men se sa k fèt la a wi. Apre sa ti mesye Kanaran yo pa tèlman gwo a. Anm, anm, a, lanmò se yon jou pèdi plim. Vitelòm li menm pèdi kont plim ni, a. Depi w wè yo fin avèk Atè a la, bon, se sur ke tout bagay sa se presk. Epi, epi, otan bandi a kostim yo gen ladan yo ki entelijan. Eske nou wè sa kap fèt la? Se paske Awousa sèvi gwo lwa wi ki fè l gen moun kap veye anwo veye anba pou li. Gen youn kal kache l met kòl tou dousman pou bwa kale a pa pase pran l. Anèl Belizè, Kote Jozèf Lanbè ki te di ke li gen grenn nan dèyè l, l ap kraze nenpòt bagay prezidan t ap fè pou travay la. Yo ret tou dousman, yo pa fè bri ankò. Bwa kale a ap pase wè nou kanmenm. Dayè Lanbè li menm menm li mèt pa fè bri, li mèt te fè bri nan eta lèd la depi yo wè l nan lari y ap pran l pou bandi. ou lèd twòp ou pa ka pran lari. Ou konprann? Yo met kò yo tou dousman. Ou konprann? E ap ap eseye fè m bliye nou. A wi, Anèl Belizè, enhen, enhen, Evalyè Boplan. Evalyè Boplan fò w ta di l pa t janm nan politik nan peyi an tèlman l fè silans. Gon lòt ankò wi, sa k te konn chante ak te Kanada ki bagay la, nèg nèg nan Nò l ye tou wi. M bliye non li. Sa k te konn chante chante womantik yo. Yo. Tout te nan konbinezon pou asasine prezidan pou yo te pran pouvwa hein kounye an peyi a e kounye an bwa kale a cho nan men nou. E Nou kanpe an bwa kale Nou kenbe jan n kenbe a la Nèg yo pa ka fè kidnaping sou Dèlma nan petwovil pou yo desann pou yo pase pako oubyen kafou fèy pou y ap desann vin vilaj de Dye vin sere moun yo pa gen 400 mil dola ameriken y ap jwenn yo pa gen 100 mil dola US y ap jwenn yo pa gen 500 mil dola ayisyen y ap jwenn. Nèg yo pral rive yon kote yap oblije obeyi. E klè wi sam di nou. Yap oblije obeyi paske yap pèdi sòlda, pap gen rekritman, janl janl fasil pou rekritman fèt la li pap ka fèt. E nan moman sa mèdam mesye, chèf gang yo onivo de de de e e e e mas mikwòb Sal bèt fewòs sa yo o nivo de vilaj de Dye yo an feblès e gen yon ti bato medam mesye ki blende ki nan men nèg ki nan men nèg marine ayisyèn yo se nan moman pou operasyon bwa kale a antre anndan vilaj de Dye e se poul antre fòl akonpanye de pèp tou paske gen nan nèg yo kap sove se la nan moman m santi vilaj de Dye sanble gen gran bòs kap dirijel Se la m santi nan moman an Vilaj de Dye gen gran bòs k ap dirije l. Paske pa gen okenn volonte pou atake vagabon sal sa yo pandan ke bandi yo la y ap reflechi. Nèg ap di o wi mas mikro ap genyen dron, yon dron ki kontwole Pòtoprens. Nan ki dron ki kontwole Pòtoprens lan? Mas mikwòb a tout gwo Moyiz. Sa nan blan se simetyè de Pòtoprens tou le 2 sipoze ye wi. Dwòn nou wè k nan men Masli Kòb la, se pa dwòn ki soti Lèzetazini Damerik. Se pa dwòn ki soti Kanada dyaspora voye bay Izo. Non, se gwo Moyiz Tim Lima ki gen konpayi l dwòn li menm e se li k te bay dwòn ankò pou yo te jere kay Jovenel Moïse la avan l te mouri a. E dwòn sa nan men Martine Moïse jiskaprezan. E Jovenel kòm gwo egare pa gen dwòn nan nan men l. Sa sa pou nèg prezidan on drone ap fè tour lakay ou lap kontrole espas aeryen lakay ou chans pou ou drone nan tonbe nan lakou lakay ou yon usp ranmase drone nan e ay si Martine Moïse la vin pran drone nan nan men polisye a li pa chwazi bay li polisye a dil pap bay li lè yo rele lagel lè yo rele kòdonatè palè finalman li dil mèt bay li epi Martine Moïse sot an pèsòn pou di ke USPSA pap vin travay lakay li ankò l pran li pran li voye mande yon drone epi pou l pou l fè derespektan pou l pa voye l kote drone sa a. Men pa bliye nou paka reyaji menm jan a bandi yo mwen menm operasyon bwa kale a kòman m ta renmen se kenbe bandi remèt lapolis yo pase konseye de bandi yo pran yo touye menm zam ki nan te nan men yo a m pa konn kote yo fè. Grenn ke nèg pa prann pou yal vann pou nap kreye yon lòt rezo bandi pandan nap detwi bandi. Donk se pa dim dim kont li, nou konprann, pase anpil moun oblije kite peyi a akoz de bandi. Donk mwen konprann reyaksyon pèp la, men fòl kontwole, fòl mezire. Li pa ka fèt jan lap fèt la la. Sosyete a kreye etranje kap gade nou, lap di n se lanarchi. Se kanibal, m pa kwè se imaj sa ke nou anvi vann, pase nou fè eksperyans la. Te gen brigad de vijilans, men nan brigad de vijilans nou te kreye yon seri de bandi tou, pase gen anpil nan moun ki tap kouri dèyè moun nan brigad de vijilans lan, yo menm tou se te bandi yo ye. Donk, m pa di se, gen de moun ki pral di m trete pèp la bandi, jamè! Men wap jwenn. jwenn anpil enfiltrasyon, w ap jwenn anpil nèg ki yo menm te tou dèyè dè bawo, ki ap nan tèt operasyon, k ap touye bandi, pran zam yo, nou pa konn sa yo pral fè avè l. Donk fòk bagay la kontwole, se vre nou bezwen yon polis ki kolabore ak popilasyon l pou l mate bandi, men l pa ka fèt nenpòt kijan. Li pa ka fèt jan m wè l ap fèt la la. Mwen menm, mwen deja gen yon ka nan zòn radyo Karayib, yon viktim, yon ti eleman. Se vre l lèd, men se yon nèg ki konn ap ede moun. Lè w al achte yon ti dlo, li pran dlo a l met nan machin ou, ba l yon 20 goud. Li rive nan yon katye, li pa gen anyen sou li. Ken Pierre se manchèt yo gentan pase sou li. Se ka sa yo k preokipe m. E yo te toujou di w pito w gen 20 kriminèl k ap sikile tan w gen yon sèl inosan w ki nan prizon. Alò pito w gen 20 kriminèl ki nan prizon k ap flannen tan w gen yon sèl inosan ke w touye. Sa a se lit konsyans mwen pa pèmèt mwen ankouraje l jan li ye a. Se pa di m di pou popilasyon an pa kontinye mobilize l. Paske ou wè leta abandone l, lentènasyonal abandone l, chak ane, chak vire tounen ap fè sesyon nan konsèy sekirite pou Ayiti yo pa janm fè anyen vre. Ou konprann ke pèp la dezabize l, fache l, move, li oblije pran desten l anmen. Men, nou menm elit la nou gen pou responsabilite, fò nou pa ap chèche toujou fè pèp plezi pou nou di sa l anvi tande. Si nou konnen bagay la pa bon jan l ye a, se pou nou di l, pou nou korije l. Menm si yo joure n, on lè y ap vin wè. Se lè w gon ou nan bwa kale pou gon ti kouzen w ke w konnen ki inosan, ki lekòl, ki pase nan yon katye l pa t gen pyès, yo touye l, se lè sa w ap santi dan yo la. Piske l lèd. Piske l lèd. Bwa kale pran l. Wi, ti nèg a lèd. Nou gen konsyans. Sa vle di nèg lèd yo gen dyare kounye a? Se posib. Bon, an menm tan li gon faktè pozitif paske bandi yo kòmanse pè. Pè a kòmanse chanje kan. Se vre. Men m sot di l talè a nou pa ka reyaji menm jan avè l. Nou pa ka fè menm jan avè l. Nou pa ka gade sou dimansyon kriyòlte ke yo komèt nan sosyete a pou nou di n ap fè yo menm jan an. Non. Se remèt lapolis yo. Remèt lapolis yo, remèt zam ke nou pran nan men yo, men pa kenbe yo, pa met dife, paske nou pa ka nan yon jistis ekspeditiv. Nou nan venteyinyèm syèk, li pa posib. M konnen sa m ap di a trè enpopilè. Lè m ap fè emisyon, m ap di l sou live la, se joure yo, di m ap pwoteje yo, m ap sesi. Mwen menm m pa ka wè l. Wè imaj sa yo, m tande yon nèg k on mato k ap fann tèt yon nèg, mezanmi m pa ka kite pitit m ap gade imaj sa yo. M pa kwè, m panse nou merite mye. Fè sa men plis ke sa pran bandi yo remèt la polis men nou paka ap touye yo nou menm nou paka ap touye yo men ap fè moun brile vif se vre po moun nan lèl fin mouri li pa anyen se atrosite ou komèt la se imaj sa ke jèn ti moun ti moun ki lekòl ap gade a se lik detesta mèsi. Ebyen nou lanse avèk yon santiman de fyète. nasyonal. Men avan tou, n ap kòmanse pa remèsye tout anplwaye nan fèm la ki pèmèt jodi a ke evenman sa a fèt. Paske jodi a, se anplwaye yo, se Ayisyen k ap travay a lòtbò, anviwon 200 Ayisyen k ap travay pou ke nou gen pwodui sa yo. Gen ze, mango, berejèn, sitwon, mayi, lalo e jodi a. Nou gen pwodwi ke nou prezante konsa, gen sa ke nou transfòme, diri a la lo, tchaka, ki fè ke fò a la li reyisi, e depi maten, depi 10 zè, nou gen de santèn de moun kap vini, kounye a nou rive nan de milye de moun kap vini achte ze, achte pwodwi fèm lan, donk sa vle di se reyisi. Nou remèsye tout lòt anplwaye tou ki nan fèm lan, men ki se etranje. Nou remèsye kiben yo. Doktè Maria, se li ki veterinè fèm lan, ki fè ke jiska prezan fèm lan ap pwodwi nan de kondisyon difisil, anviwon 40 mil ze pa jou. Nou remèsye Dominiken k ap travay nan fèm lan. Paske gen de Dominiken k ap travay nan fèm lan, lè yo fin pran sanksyon kont mwen, yo te di ke m pral revoke yo. Non, m pa nan revoke moun. Pèp Ayisyen ak pèp Dominiken se de pèp frè. Gen de moun ki gen dwa pa konprann sa. Epi yo wè sa k ap fèt la la a. Ebyen yo soti pou pini m men non Gon flay ki fèt nou menm nou pap fè flay bò kote Dominiken yo nap pwoteje yo yap travay nan fèm lan nou remèsye yo se tout moun sa yo ki fè ke jodi a nou ka rive nan pwodiksyon nasyonal la Premye me lè m te piti ebyen tout moun kap pwodwi peyizan gen latibonit gen diri gen lalo gen tomat ze poul. Tout pwodwi yo te gen fèm nan tout peyi nan tout peyi a kote ke yo tap fè fwa pwodiksyon agrikòl. Jodi a pa gen l. Men fèm Latòti vle tounen on senbòl nasyonal. On senbòl pou nou relanse pwodiksyon nasyonal. On senbòl pou ke pwodiksyon nasyonal la pa mouri. E poutèt sa jodi a mwen di ke Senatè Latòti pa anyen men se on senbòl. Sak fèt la a se tout anplwaye fèm lan. Se administrasyon fèm lan, se manm pati a, kowòdonatè yo ki benevòlman yo vin la. E pri yo, nou wè pri yo? Hein? Nou wè pri yo? Kès ze a, se 6 mil goud. Anviwon 380 ze pou 6 mil goud. Sa vle di ke ou prèske vin gen 6 ze pou 100 goud. E si w al deyò a, w ap jwenn 3 ze pou 100 goud. Paske si nou te pwodui nasyonal, se a pri sa a nou t ap vann. Poukisa yo pa ka vann a pri sa a? Se akoz ensekirite yo ki fè si bagay la ba leta pa okipe nou. Alò ke jodi a, si yon ti akonpayman ki fèt, pri a pa t ap chanje e nou t ap manje ze fre. Donk sa vle di ke jodi a, fò sa senbolize pwodiksyon nasyonal la. E pèp la reponn. Pèp zòn nan reponn tou prezan. Moun ki soti jis anbas Kafou yo vini. Sa vle di ke popilasyon an soutni pwodiksyon nasyonal la. Menm jan popilasyon an ap soutni lapolis. pou bay sekirite, paske ou pa ka fè anyen san popilasyon an. E se zafè ki fè jodi a nou plis kontan, paske moun yo vini an mas. Yo vini an foul depi maten pou nou kontinye avè yo jiska katwè. Depi a katwè, n ap pase yon fim de pwodiksyon nasyonal, fim Lyonel Trouillot an, kote nou montre kote yo pwodiksyon an, pa an mas yo an Ayiti a ki se patwon li enpòtan, piske peyizan Latibonit pa. menm jan a Sendomeng pwodi a. Jan m te di se dlo Pèskè a, nou respekte Sendomeng, men nou di l lap pwodi, n ap pwodi tou. Yo fè, yo voye ba nou, nou menm n ap fè, voye ba yo tou. Donk sa ki enpòtan nan peyi a, e jodi a fyète nou, kouraj nou, se ke gen anpil Ayisyen ki vin la a, ki pran m nan men, ki di se latè Latòti frape fèm, e avan. Fwa sa a, gen anpil moun ki t ap di èske l ap fèt, se la tou latòti, l pa fè anyen, mwen m di yo m gen kouraj, pèp la ap reponn, e kòm de fè pèp la reponn, e jounalis yo reponn. Senatè, lè yo jwenn sa yo n ap gade la la, gwo lòt bagay sa yo, yo fè l refè? Monchè m ta renmen mennen w nan fèm lan, paske nou gon seksyon anviwon 1 kawo berejèn sèlman, nou gon seksyon demi kawo se lalo sèlman, nou gon seksyon de 3 kawo se mango sèlman. Nou gen yon lòt demi kawo se sitwon sèlman. Nou gen 10 kawo se bannann sèlman. E nou gen 2 kawo se poul avèk ze. Sa vle di ke nou sou 20 kawo de tè a. E nou rasyonalize pwodiksyon 20 kawo a. Ou wè ou gen 20 kawo, nou gen prèske 10 pousan de pwodiksyon nasyonal la nan ze. Ou wè si nou gen 100 frèm de 20 kawo, ou konn konbyen l ap fè? 2000 kawo. E a 2000 kawo, n ap pwodui. Tout je ke nou bezwen yo, tout mango ke nou bezwen yo, e nap gen lòt pwodui, yo pa pa san pou san, men nap arive jiskaman pwodui yo. Li pral bon bagay. Se yon milya de dola wi bezèl poul a ze mache chak ane. Ou wè si yon milya dola sa rete an Ayiti, olye nap chanje goud pou nal achte manje, epi nou fè manje a la a. Epi fèm Latòti bay 200 moun travay. Plis de 400 moun chak maten ki vin achte ze pou y al revann. Sa fè 600 moun wi. Ou wè si gen 100 fèm a 600 moun, ou wè sa fè 60 mil moun sèlman nan sektè a. Donk sa vle di ke jodi a sesi e posib, nou devon le fè. E jodi a premye me a sa fè 5 an ke lè nou te prete kòb nan nou la nou te di apre 5 an n ap fè yon fwa. Mwen menm mwen deja di nan plan m lan se le binom polis kap travay avèk soutyen popilasyon. Men yo pale de sòt de bandi senatè jodi a, yo pale de bandi ki gen zam, yo pale de bandi a kravat, kòman ou konprann sa? Ekoute, tout sesi dwa èt detèmine pa la jistis, men nou menm nan plan sekirite nou an nou di polis, popilasyon. Se tankou se yon match kap jwe, polis la la sou teren an, popilasyon ap apiye l toujou dan le respè. Sitiyasyon latibonit la nan kouraje lapolis gen dcpj ak te vin la nan kouraje lapolis pou ke yo pran enfòmasyon nan men popilasyon an pou ke yo fè travay yo e yo retabli lòd pou ke pwodiksyon nasyonal la ka avanse.